E pa ezite ou menm ki nouvo sou kanal sa men ki poko abòne paske gen anpil moun kap swiv nou gen anpil moun ki gade video nou yo men ki poko reyèlman abòne avèk kanal la ebyen guys pa tann anyen se grenn moman pouw fè sa kounyea menm pandan wap gade video sa paske e se konsa wap toujou resevwa tout notifikasyon ki avizew lè nou mete yon video oubyen nou live sou kanal sa e se pou rezon sa ki fè nou ankourajew Pandan menm wap gade video sa pa ale zanmim pa ale konpatriyòt mwen san ke ou pa abòne avèk kanal la nou bezwen rive 100 mil abòne guys ebyen se ou menm pou ki fè nou rive 100 mil abòne se ou menm ki pou envite yon zanmiw fanmiw vin abòne avèk tvlakayhaiti pwen kòm pou nou ka rive donk nan E 100 mil abòne alò nou konte sou sipò chak grenn sitwayen zanmi konpatriyòt nou yo ki yo menm pral fè travay sa. Anpil enfòmasyon ke nou pote pou ou, nou konnen dosye Etazini ak Kanada a se yon dosye ki vrèman lou e anpil moun ap poze kesyon men gen de repons ke nou poko jwenn e rezon ki fè la a donk yo oblije mete pye sou kou Joseph Lambert ki se prezidan sena a avèk Youri Latortue ki se ansyen prezidan sena a tou, alò se 2 prezidan sena, ebyen nou wè toudenkou yo mete pye sou kou nèg sa yo, byen nèg yo gen lòt bò a donk yo pral kenbe yo, lajan nèg yo gen lòt bò a tou y ap kenbe yo kidonk nèg yo gen pwoblèm yo p ap ka vwayaje al ni Etazini ni Kanada. Lòt enfòmasyon tou gen Asad Volcy nou konnen ki pran yon imilyasyon ki pa rete avèk imilyasyon antanke yon ansyen senatè e donk bagay la te vrèman di pou Asad Volcy pandan misye rive epi imigrasyon pran misye touswit bak misye Ayiti donk se pa yon ti kou òdinè e nou pral envite ou tande repons ke Asad li menm te bay e tout verite ak tout istwa ki koz Imigrasyon li menm pran desizyon sa pou refoule Assad Volcy nan peyi Dayiti. Nou pral fè ou tande tou deklarasyon Joseph Lambert ki li menm fache, estomake pa rapò avèk desizyon sa ke otorite kanadyèn yo e yo menm yo pran ak Etazini pou e kenbe tout byen li epi fè l pa ka antre lòt bò a enben senatè a ki li menm yo ta akize l kòm yonn nan e moun k ap finanse gang, k ap finanse bandi nan peyi a kòm moun k ap. e dòk e mare pakèt yo ak gang nan peyi a pou touye moun, pou asasine moun, fè kidnapin. Ebyen, Joseph Lambert ki jodi a la a fè konnen l gentan tcheke avoka, kabinè, a goch a dwat, e dòk li pral poze plent, li pral atake Etazini, li pral atake Kanada. Kidonk Joseph Lambert misye nan batay. Divès gwoup gang nan peyi a ki yo menm genyen madanm yo kap viv kay tonton sam sak genyen kap viv e an repiblik dominikèn ebyen Luis Abinader deja kòmanse ebyen ap fè gwo ankèt la pou jwenn divès senatè ki yo menm gen gwo byen lòt bò a nèg yo gen gwo bato nèg yo gen gwo kay dèyè a donk son bagay tèt chaje ki koute yon pakèt milyon dola ebyen Abinader li menm pral met pye sou kou nèg sa yo tou kidonk Se yon anchènman k ap fèt la a Kanada, Etazini epi Sendomeng pou yo mete otorite ayisyèn yo sou men yo pou nèg yo omwen pran responsabilite yo pou retire Ayiti nan eta ke li ye jounen jodi a. Donk nou pral envite ou gen tout detay yo anndan videyo sa a. Deklarasyon Assad Volcy epi deklarasyon tou Joseph Lambert e detay tou sou Madan Barbecue ke Ebyen FBI deja mete antèn yo sou li print print pou yo mete lapat sou madan Barbecue ak divès lòt chèf gang ki yo menm gen madanm yo nan peyi Lèzetazini avèk Sendomeng. Bòn ekout, bon samdi tout moun, nap tounen. Paka toujou ladanl ou wè nan nouvèl ayiti a gon pakèt malandren yo paka ladanl ou wè esak fè aktyèlman la gen kè sote nan la repiblik pande map pale la gen nèg se bo twalèt yo chita Yo dim depi maten moun ap bouskon ti woulo papye yo paka jwenn yon ti papye yo paka jwenn m pa konn sak pase m pa konn yo dim ke paske sak rive la m pa konprann etazini m te pale avèw m pale avèw jantiyman m pa konn nan ki lang poum ta pale ak ou ou gen ou pale kreyòl e nan anbasad yo nou gen moun kap entèprete pou nou nou tande kreyòl ou konprann epitou m fon ti degajem. Ou konprann? Donk si se an anglè ou vle m di ou, please, please, please, try to do something. Help. We need help. Please. We need it. For sure. Ede nou, nou bezwen. Nou bezwen li. Ou konprann? Ase m te gen te pale ak Etazini. M di Etazini, eh, se pa madan e eh, Luxon pou ap chèche, pou ap voye tounen. Sa son bon pa, men atansyon wè dam sa se paske se li chanje adrès. Li gon li gon towo m gen pwojektè m sou li la t konn al pran transfè pou li deja wi hein l gon towo ki abitye al pran transfè pou li men l chanje adrès kounya la l tante pran sou non l epi yo bare li yo bare l enben se pa sèlman madan Luckson Pase gen yon pakèt madanm nèg la kap koupe rache nan peyi an, madanm yo, pitit yo ap fè lòbèy Etazini. Donk voye yo al jwenn yo anba pase peyi a e pou nou l ye. Anpil nèg li ap di yo te te met pye w atè BOK, kounye a ou pral kòmanse jwenn pitit lidò yo, fanm lidò yo atè avè w, pa gen pwoblèm. Donk ou pa bezwen m vin atè avè w. Ou ap jwenn yo. Donk Etazini ou kòmanse ba yon ti kout men. Gen nèg, menm Etazini gen nèg ki pap dòmi la non. Pase ou konnen, yo isi men yo ap brase anba an Ayiti. Nou konprann anpil nèg sa yo pa zanmi TT. Donk Etazini ou kòmanse bay yon ti kout men fin bay li. Fin bay li epi pa fè politik wap fè a. Ou wè sa se chantaj. Etazini te TT t di sa sa son chantaj li ye. Pase gen yon lis la ki gen nenpòt plis pase 40 nèg sou lis la nan sektè prive, nan politik, gen jounalis ki sou lis la. Mwen pa vin montre m 2 grenn nèg, sa e chantaj politik. Sa se zen politik. Zafè dim se lanbè youri non gon lis la etazini e ou granmoun dayè moun paka moute sou ou mal lage lis la si ou pè lagel voyel bay tete m gade m pral ekri depatman deta talè wi m pral ekri lèm pran ti poz la m pral ekri map diw pliz eske ou kapab voye lis la pou peyi a ou konprann donk ann gade sa yon kout men nap bay ou komanse ann wè si nap bay yon kout men e pa ti malere ti malerèz konprann se se se se jisteman ede nou. Se son long list li ye. Se pa 2 nèg. Zafè 2 nèg la se chantaj. Se du zen politik. Ou konprann? Se yon list li ye. Plis pase 40 nèg. Pandan m ap pale ak ou la, nèg sa yo se bò twalèt sèlman yo chita. Èske ou anfòm? Radio Dor Cheri! M salye tout moun nan departeman dè Nip. Sa k pase la? O! Asad pa ka antre nan peyi a non Nèlin. Hee yo manda Assad? Sak pase la? Ta sanble gen pwoblèm paske yo genlè mande Assad sil gen relasyon ak kèk lidè politik nan peyi a. Ta sanble gen anpil nèg la pap ka met pwent pye Etazini non jiskaske yo mouri. Mwen gen dwa e chantaj. Ou konnen bagay politik la souvan yo itilize sa tou pou fè chantaj. Men gen rapèl m pral fè tou pou peyi a. Paske w wè dosye Joe Lambert la, yon dosye, depi 2005, 2006, wi yo ap takle l Joe. Joe Lambert gen dosye misye la. E ou konn achiv yo la. Nou rale yo, nou pa dwa, nou pa fanyen, nou pa envante enfòmasyon. Ou konprann? Nou e pa nou te di, se ou te di, kot Astrel Jean Brice? Nou pa envante bagay yo, bagay yo la. Sa di nou pral fè ti rapèl pou peyi a. Donk, Youri Latortue. Mesye, se yon gwo bagay sa ye. Mwen wè gen anpil moun kòmsi k kapapab kòm ou konprann ki pwofite ap lage men son gwo bagay li ye pase Joe Lambert se prezidan ti rès sena e misye pa premye prezidan sena sa di misye prezidan sena deja sa di misye son gwo pèsonalite piblik politik an reyalite. Youri Latortue se prezidan de pati, se ansyen prezidan de lasanble nasyonal. Donk, sa di lè de nèg sa yo gen de sanksyon ki pran kont yo, kan menm se yon gwo kou politik. Ou ka sèlman kestyone pou ki sa se kounye a, e sa te fè m di ke si Etazini pa ka kriye epi al fè grimas. On lis de pli de 40 pèsonalite, pou ki sa se Lanbè avèk Youri sèlman ki gen tan kouri kont rès yo. Paske la m gen dwa panse yon lòt bagay, èske se pa yon kout mal taye k ap fèt pou pran sanksyon kont tout nèg ki anfas Ariel Henry? Granmoun babababa a lan? Fò nou klè sou sa. Paske la, sou bon m lis la mwen menm m kòmanse gade, m wè tout moun pran, m di a m pa gen pwoblèm. Kòm m wè gen yon ti bagay ki pran kote zanmi an e, kòman l rele, nèg ki minis jistis la, m kwè minis enteryè a pran yon ti bagay, sa pa tèlman bagay men fò nou klè sou sa. Sa vle dire poukisa kòm si se 2 non nèg sa t gentan parèt alòske son long lis prezante lis la? A Ariel gen lis la nan menl wi. Ariel gen lis la. Si yo tcheke Ariel yo ka jwenn lis la wi. Ariel paka pa gen lis la nan. E premye minis la li ye. Ariel paka pa gen lis la nan menl. Se premye minis li ye. Yo gen dwa pa vle bali menl genl. Kote Ariel pa yon moun ki byak Ariel dil voyel bay tete. Dil voyel bay tete. Ou konprann? Di l voye al bay TT. Si yon moun gen kontak Ariel, di l voye lis la bay TT. Asil pa la pa genyen li premye minis li ye. Di l voye lis la pou peyi an, paske n ta renmen pale ak peyi a. Ou konprann? Pou n konnen. Epi kounye a lòt bagay ki pral pase la. E sa k fè gen anpil nèg la ki jwe ak teknoloji. Gen yon pakèt nèg ki nan ki dan nan danse kole ak bandi ak gang, ak kidnapè, ak drògdilè. Telefòn yo FBI ap tcheke yo pa konnen? Yo pa konnen? E sa fè gen nèg ki entèlijan, sitou nèg tèt kale yo? Yo pa pale a bandi sou telefòn pèsonèl yo non. Yo itilize lòt telefòn pou yo pale a chèf gang ki vin rand kòmsi l pa fasil pou rive sou yo. Talè m a vin sou sa. Paske ban m di w, ou pa kab di m a vin pran sanksyon kont sesi. Jamè 203! Talè n a wè imaj yo sa sou ekran. Donk ann fè bagay yo pi klè. Men sa m konstate, wè eklatman sosyal la, l ap fèt kanmenm, ke yo vle l, ke yo pa vle l. Ke yo vle l, ke yo pa vle l. Men nèg yo inyore kestyon telefòn nan. Wè telefòn sa k nan men w nan, pa panse w ka fè tout bagay avè l. Si w pa enpòtan pou larepiblik, yo ba w vag. Men si w se yon eleman enpòtan, telefòn ki nan men w nan, Yo ka gen kontwòl ou avèl. Kote w deplasman w, kote w vire, sa w fè a moun ou pale tout bagay. E jan m te mande Etazini, Kanada yo tanmen fè l. E kounya sa k pase la? Gon kowalisyon ki fèt la. Tande wi! Gade sa k rive. Youri Latòti pat gen viza ameriken. Fò m klè sou sa. Youri pat gen viza ameriken. Men l te ka ale Kanada. Gade byen wi! Le sekretè deta ameriken deplase lal chita ak gouvèneman kanadyen. Mwen genlè pa konprann jwèt la menm. Misye deplase kite ofis li wi pou lal chita pale avèk Justin Trudeau. e 2 apre rankont sa a, gon delegasyon ki ki al Ayiti k al evalye sitiyasyon an. Yo retounen, baw! Sanksyon enpoze. E kounye a kowalisyon an sa k pase? Sa vle di, menm kote Kanada sot yon bagay baw, epi Depatman Deta Ameriken soti pa l la baw tou. Trezò a soti pa l la baw tou. Kisa w konprann kounye a? Sa vle di ke depi Etazini pran yon sanksyon, Kanada ap pran l tou. Kounya yo pral fon jan pou la France pranl tou. Yo pral fon jan pou Lespay pranl. E kounya menm Luis Abinadel kòm dan devan li gentan ap niche pwent kreyonl poul pran sanksyon tou. Luis Abinadel wi. Wi Luis Abinadel. Aktyèlman la Luis Abinadel pral kòmanse refize nèg viza. Tande wi. Luis Abinadel pral refoule nèg tou wi. Ki oh nan lakay li wi. Gon senatè la, aktyèl senatè de la repiblik ki envesti dè milyon de dolar an repiblik dominikèn. Gon seri de nèg mesye. Sa di lè yon nèg kapab, yon nèg ka posede yon yatch kap koute yon milyon dola kay vwazen. Kay nèg sa, kay vwazen, e pa ti koze wòwòt. Louis Samuel gen dwa pou frekan epi l deside di misye monchè wè la ou pa ka ret la non apa wè menm jan w tande Etazini di l Kanada di l la dezole w pap ka ret la non fò w vini lakay ou epi kounye a konn sa k pase gen yon lòt reyalite nan sa anpil nèg k ap kraze peyi an yo pral aprann konstwi lakay yo pito. Paske menm chèf gang yo, imajine ke m pral sou bay vare G9 talè, paske pòt pawòl G9 la pale, Arisson Ernest, Arisson Ernest, doktè wi, kounye a e misye ki pote pawòl pou poul boukannen pou G9, son bagay grav wi, son bagay grav, mwen menm Theriel Thelus m konfime gen bandit blese ki tonbe anba bal yè nan vare, e map vin sou sa talè. E si peyi a se vagabon sèlman ki ladanl fò nou klè. Paske si ta gon kèlkonk negosyasyon, yo pat dwe al fè kout teyat sa anba a, gen plizyè moun ki viktim, sitou nan Fort Dimanche. Al Fort Dimanche kounya a, verifye wap wè gen moun ki mouri, gen moun ki blese pa bal. E gen bandi t tonbe. Gen materyèl nèg yo konn itilize pou fouye twou, pou bloke, lapolis sapatal anba kout bal yo krazel. E chofè a mouri anndanl. Se TT kap pale ak peyi a e son verite. Peyi pa ken neg ka fen ka vin dim pil koze bagay sesi. Ok si se ton negosyasyon sa prouve ke gouvènman se malandren selman t ladanl. Paske n te ka pèdi polisye anba yè paske pa ton bagay fasil. Si te gon negosyasyon kelkonk poukisa te gen tout kout bal sa ki tire. Poukisa gen moun ki mou gen moun ki blese. Gon jenn fi gon jenn demwazel ki jis knba nan sou waf li blese par bal. Li pat oblije? Map vin sou sa talè. Sa vle di ke kounye a menm bandi yo tou wi. Yo pran fanmi yo, pitit yo, yo voye yo kay vwazen. Avan yè la Mikano, misye gon, misye gon, gon latriye tifi wi. Eeh bèl, li gen youn la fèk fete onzyèm anivèsèl. Mikano, chèf gang wap Jeremi an. Epi l pran yo l voye yo a repiblik dominikèn li gen 3 fanm epi tou lè 3 byen ansanm wi yap fete ansanm yap paweze a repiblik dominikèn map afiche foto yo menm rete branche map m gen yo tout la pase moun sa yo fòn bat yo fòn konbat yo fòn konbat moun sa yo nèt. Pitit yo ras yo fòn konbat yo. Zafè vagabon ap tiye moun ayiti epi voye madanm ou al kache aletranje è fifi è nini fòk sa fini wi mikano map montre nou ou mèt ret branche kounya sak pase la bagay yo melanje Asad vye nèg nou misye ap pati la kareman misye fin kite ayiti bagay epi yo di misye ke li pap ka fin rantre nan peyi an. Fò nal gade sa ak Assad. Pase yo di ke gen kesyon yo poze Assad. Yo mande Assad ki relasyon l a yon seri de lidè politik. M pa ka site non Assad. Assad ka pale. Fò n mande Assad sa k pase. Eske gen nèg la se chat make yo ye pou Etazini? Nou pral konn sa. Mwen gen yon kesyon. Kote w ye la? W Ayiti oubyen w Ozetazini? Mwen jem Ayiti, m Ayiti depi m maten, m rive Ayiti vè lè 8 è 30. Kout men, kisa k pase? Mwen kòmanse konsa. Eben, non, eben, mwen kite mwen, ou gen la sa, te m ap kite w pale. Mwen mwen mande w, paske m te bezwen kont, m bezwen asire m ke w Ayiti. Mwen nan, di mwen non Asad, paske depi maten. Remake m te ekri w ou pat anliy epi m lage yon ti tweet kanmenm apre sa w di bon ou twite ou pat gen bagay yo monchè m te eseye gade pou m wè kisa k pase pandan m fin fon tweet sou Lambert ak Youri Latortue yon ti tan apre m pral wè plizyè zanmi ki di m te te Assad ta sanble tou gen yon bagay ki rive epi lè m fè kèk kontak gen kèk zanmi ki di m efektivman Ou te sipoze rantre Ozetazini maten an alòske sèvis imigrasyon ameriken deside pou yo refoule w an Ayiti. Kisa k pase? Kisa yo repwoche w? Eske yo te notifye w ke viza w te anile? Pale ak peyi an, ba nou ti detay, paske m aprann tou yo ta mande w ki relasyon w gen avèk kèlke dirijan politik. Pale ak peyi a, Sadvolcy. Epi m vin resevwa yon apèl yon moun k ap vin chèche m. Men w konnen zòn sa a se yon zòn ki steril. Epi, men m gen lontan m pa vwayaje, m gen dezan m pa pati anviwon. M bliye pratik m pa pou ba w manti epi m al pran, m al pran telefòn nan. Epi, m pral kòmanse pale, m kòmanse di de mo epi gen yon ajan ki te yon ti jan trè lwen m epi ki sòti, ki fè yon siy de lamen. epi yon fòm de reprimand epi li rakwoche nou menm li mare l ankò. Men moun nan pa tande ki sa m di l, li pèsiste rele m epi m pa konn pou ki sa epi m al tante reprann li. Bon, fwa sa a misye leve vwa l pi wo epi li di m sa fè dezyèm fwa l di m sa epi kounye a m di I'm sorry epi eksetera. Bon, lè m rive kounye a m te nan liy epi kounye a la est venu mon tour pou m pase pou m fè dènye tchèk yo. Epi se lè sa a, ajan an pran paspò mwen, li gade, eksetera, li di m kòman, kote m prale, sa m pral fè, m esplike l. Epi sa sou moman la, m pa konn si se sa k rive, se apèl yo m pran ki pral fè deklik la. Epi kounye a la, misye mande m pou m suiv li. E kòm de fèt mwen suiv li, men, konnen ke m pa gen okenn bagay pou yo repwoche m, eksetera, eksetera. Mwen konnen ke yo pral di m, monchè ou pa gen dwa pale la, eksetera, eksetera. Brèf, Monchè yo kòmanse antre, yo pase valiz mwen nan yon bagay epi y al mete m nan yon sal ki fèt nòmalman pou de moun ke yo panse fòk yo apwofondi enfòmasyon sou yo. Sal la te frèt? Sal la te frèt? Non, sal sa li pa vrèman frèt. Gen sal ki frèt men pa vrèman frèt. Ok. Ok? Donk, lè mwen rive nan sal la te gen, te gen plizyè ayisyen. Fon presizyon de tay. Yo fèm riv anndan an epi mwen apre 2 zèd tan yo resi relem. E se lè sa yo relem mantre nan chanm e se chanm sa ak fenk la. Nan se chanm kote yo kwizine moun yo poze yo kesyon. Ebyen monchè m pral sezi wè entèvyou a ebyen li toune otou de politik. Aloske jodi a m pa yon òm politik. Politik paske yo pral rale dosye 2013-2014. Kako ki dosye? La premyè kesyon se asavwa eske m konn al manifeste devan anbasad amerikèn. Kòman nou ye senatè paske depi aprè midi a la depi maten gon zen la sèke. genyen le Canada jan w wè li, genyen trezò ameriken, le departeman deta ameriken, donk gen de sanksyon ki ta pran kont ou menm avèk Youri Latortue, e yo presize se pou kestyon vyolans, kestyon trafik ilisit de stupefyan, ki donk dwòg, answit se ta finansman gang ak zam nan peyi an, kòman nouvèl sa rive sou ou senatè, paske gen anpil reyaksyon sou rezo, gen anpil kòmantè. Ou konnen m sou whatsapp a chak fwa echanj la ap fèt konsa m gon ti difikilte. Non non non m rele w dirèk m pa rele non isi an m pa rele moun sou whatsapp an dirèk m rele w la senatè donk ann pale klè. Ok trè byen. Premye bagay ke m ap di w se ke pa gen ankenn anyen ki sipran nou lè w nan politik. Lè w nan politik youn nan meyè konpòteman pou genyen se gen konnen ki tip de reyaksyon ou dwe genyen pa rapò a ki tip daksyon ke yo poze sou ou. Sen sèt e sèten, jounen jodi a, apre anons sa yo fin fèt avè, nou kapab danble di ou pwal gon batay David konn Goliath. Batay sa a, son batay trè sètènman Senatè Lambert le Canada, plus particulièrement le Canada, côté système judiciaire, pas inféodé totalement dans le pouvoir politique. Le pouvoir politique n'a pas de bien sûr, c'est des pouvoirs totalement indépendants. Il y a deux, trois bagailles pour le dire rapidement. Un, la question Li di lò yo pran sanksyon men kijan yo fèt. Jodi a, nou wè ke yo itilize koulwa Kanada a epi yo site non 2 politisyen, 2 ansyen senatè, senatè e ansyen senatè, 2 ansyen prezidan sena ou prezidan sena. Sa ta vle di kisa? 2 moun sa yo ke yo vize pa sanksyon an, m'a retounen sou koz yo ke w fèk evoke toutalè a, se 2 moun sa yo an Ayiti ki enferodye a gang kap peye gang e ki ap vyole dwa moun e ot eksetera alòske dan le gouvèneman aktyèl tout moun konnen ki minis ki la ki nan pwoblèm ki nan kidnaping ki nan trafik ilisib de stipefyan e ki te pran prizon pou sa deja ki nan lòt kalite bagay avèk tout lòt moun kap pote kòb nan mitan pou pouvwa bay gang Non senatè ou gen lanvi pale senatè ou sou anvi di yon ti bagay pale klè avè nou senatè pa pase sou kote vin dwat non ou wè isi a se a dwat se san filtè n pale donk sou anvi di yon ti pawòl di yon ti bagay mwen anvi di yon ti pawòl pale ak peyi a di yon ti pawòl woy se sa m konn animatè w ye wap ap gade alò. Jounen jodi a yo vize 2 nèg politik, paske 2 nèg politik sa yo, e jodi a m ap di w an tout senserite, patizan m yo, fanmi m yo, yo mèt fyè de mwen. Paske sensèman m pa t panse si mwen menm e Youri te vo otan ke sa, menm pa w devan lè enstans entènasyonal. Paske pa bliye, y a eu une résolution du Sénat. ki te fè de mwen, avan m rive nan rezolisyon Sena, ban m kòmanse pa rive di de twa bagay ansanm avè w. 1. Ou konnen te genyen yon referandòm ke Prezidan Jovenel t ap fè. Mwen jete kont se referandòm, poutèt ki sa, paske li pa t reyini tout kondisyon yo, m panse l ta pral bay pwoblèm nan peyi a. Gen moun ki pa t kontan ditou, e pi patikilyèman, anbasadè ameriken alepòk, Madam Clinton, e Madam Naledi. Se te lè m di yo wè mwen m s on vyolan. 2, Apre referandòm nan, yon efò 40 milyon dola ameriken te nan yon baskèt fon e ke m te ekri koudèkont pou m mande koudèkont, referandòm pa fèt, pratikman fòk li ouvè je sou 40 milyon dola sa pou nou antre l. pou m konnen sa l fè avèk sa l pa fè. Oh sa se kòb ki te renmen Matyas la? Egzakteman. E se si m te fè sa pa lèt adrese o prezidan de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Se yon istwa de gwo sou hein. Sa an ti rim yo la men. Swa o prezidan Jovenel asasine lakay li. Se yon lokou a, de Dieu seul. Epi se misye. Se son de Kolonbyen. ki ap travay pou yon fim ki baze Ozetazini, pi patikilyèman an Florid. E donk, de manm ki ladan l alafwa se de ajan cia. E yo sòti Kolonbi, yo travèse Repiblik Dominikèn, yo rive ann Ayiti, yo tiye prezidan an. Lò yo fin tiye prezidan an, sa yo arete, yo arete, sa pou kouri yo lage, yo lage. E menm moun ke yo arete palaswit, Yo tout pran yo foure yo Etazini e jiska prezan Etazini pa di way pou lamò prezidan an epi kenbe bagay dosye klase, top sekrè. Ki sa vle di? Fo prezidan ki mouri. Sa nou konnen pa fè moun byen. E twazyèmman, gang tribòlabò nan peyi a. Tout moun konnen antipati m pa rapò a gang. M pa bezwen menm fè elòj pou sa paske tout moun konn pozisyon m deja sou gang an jeneral. anndan chanm nan, anndan sena a. Sa vle di ke se te moun avèk lèkèl ou gen de relasyon an pèmanans toutan. E se kèk entèpretasyon movèz ke yon sètèn près te fè e ki veyikile de fason movèz e ki prete a ekivòk. Men ekoute, menm avan yè la a, gen anbasadè Somaya ki rann mwen vizit lakay mwen. y a eu cette délégation canadienne qui est arrivée il y a de une semaine yo rankontre cette délégation canadienne e m pale yo mwen di nou sòm kont tout entèvansyon tout okipasyon de teritwa pa kont avèk gang k ap kare bòzò adwat agoch etsetera 4 milyon timoun ki pa ka ale lekòl mas ekonomi an se gang nou pa ka kanpe gade yo pa konsekan il fo une assistance logistique militaire armée a la police nationale pou ke nou kapab kondi dè operasyon chirijikal pou nou kapab pèmèt ke Ayiti rekòmanse fonksyone nòmalman. La reyalite, se ki sa? Vwala ke jounen jodi a, yo pran sanksyon kont 2 senatè ke w konnen, ki se m pa pè sa yo di sou lis m tande w te di anviwon karantèn nan. Ou gen lòt ou poko konnen yo? E tankou w te di nèg te gen papye etsetera. E an reyalite se kisa li ye jounen jodi a? Se ke yo an grann ponp yo anonse ke yo ouvri Varreux alòs ke son operasyon ke cnn relate ke son bagay ki negosye pou ke Varreux ouvri. Wi, dapre, dapre Arison Trè byen Ernest. fèm mal. Wi, men, men ann gade Dapre senatè. Arison Ern. Wi, an, ann gade sa Sa vle di. paske m pral kite w ale senatè men la nou bezwen yon ti kras eh, klè sou pati sa. Eh, Senatè de la Ok. Repiblik, prezidan du Sena menm si son ti, on ti rès Sena men.